Joel kwè li deja transfere nan dcpj pouswit legal yo jodi a kote menm enfòmasyon yo fè konnen yon kagezon dwòg tonbe nan Jakmèl, sa ou tande a, goumen pete antre polisye yo nan komisarya a e yo di dwòg la ta mal separe. Bonjou bonswa tout moun, m gen plezi pou m enfòme n kèlkeswa kote n ye a nan lè ou pral gade epi tande videyo sa pa bliye ou konekte ansanm avè n Sofia TV 83 Rezon enfòmasyon an. Bandi ak zam moun yo pa rekonèt vide atè ak bal pwopriyetè Emily Market la ep ak pitit fi l jodi a e bandi yo ta ale ak machin viktim yo te genyen an nan moman yo ta fin komèt krim lan nan Jakmèl. Operasyon lapolis yo san pitye e yo mete yon gwo zòrèy anba. Steve Kwali te genyen yon kantite minisyon ak zam degè lakay li e yo ta repwoche l pou sa, se youn nan moun ki ta fè zam ak dwòg antre nan komin nan, poukwa pa nan depatman Sid la. Enfòmasyon yo konfime, jodi a, yon delegasyon soti Pòtoprens debake nan Wanament, sa w tande a, yo relouvri baryè a kote yon kantite abitan nan zòn nan depi kèk tan t ap pwoteste kont abi dominiken yo ribi je fèmen l pandan plizyè jou. Plis detay ak lòt nouvèl se koulya. Rete konekte ansanm avè n, pa deplase, e nou la n ap kontinye pote nouvèl yo pou ou san fòs kote jan n toujou di l sou Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Rapid rapid, an nou antre nan sa ki domine aktyalite a pou jodi desanm 2022 a, kote ke Lapolis Nasyonal Dayiti finalman konfime arestasyon Joel Kaoly nan Jacmel peyi a. kote ke otorite polisyè yo fè konnen aprè ke yo te byen enfòme de yon kagezon dwòg ki te tonbe nan vil Jakmèl vandredi 25 novanm ki te pase la a, ebyen yo te oblije fè yo le devwa pou yo rann yo nan Jakmèl nan sousi pou kapab al chache bon jan enfòmasyon epi pou kapab arete tout otè entèlektyèl. Tout otè entèlektyèl ki dèyè dwòg sila a. Ebyen, PLTS Sid nan tèt kole avèk dcpj nan depatman Sid te oblije rann yo nan Sidès peyi a kote ke yo te pral mennen yon operasyon nan klèb Mapoli ki se klèb li pran kòm bal epi lapolis sezi yon Uzi ki gen kòm modèl zewo ki gen kòm modèl SMG, li gen kòm seri zewo nèf, trant, trannsenk, de chajè Uzi a ki gen ladan l senkannde katouch kalib nèf milimèt, lapolis sezi yon baton teleskopik. Yon pistolè kalèb 9 milimèt ki gen kòm seri SXL 824 de mak Glock 17. Lapolis sezi tou yon chajè ki ranpli de 14 katouch epi yon lòt chajè ki gen ladan l 16 katouch. Lapolis sezi 3 bidon gaz lakrimojèn ki gen kòm mak CS avèk yon lòt mak 112 CN. Lapolis sezi 2 bwat katouch 12, yon bwat katouch. ki genyen 17 katouch ladan l epi lòt bwat la genyen 25 katouch ladan l. Nan minit n ap pale la a, Joel Khaoly deja twouve l nan Direksyon Santral Polis Jidisyè pou l kapab reponn kesyon lajistis. Sa moutre nou nan ki nivo nèg yo gen yon ansanm de minisyon lakay yo pandan ke yo konnen yo nan zak malonèt, yo nan trafik dwòg, yo nan trafik ògàn, ebyen jodi a yo asire tèt yo lakay yo kote ke lakay nèg yo Se tankou yon komisarya tèlman nèg yo mete materyèl anndan l, tout fwa ta gen yon atak ki fèt sou yo pou wè kòman ke yo kapab jere tèt yo. E n pral di klèman tou avèk otorite polisyè yo, jodi a yon dwòg pa janm vini nan yon komin ou di mwens nan yon depatman pou l vini sou non yon grenn moun sèlman. Dayè Joel Khaoli ki se mèt dwòg la li p ap janm deplase pou l al dèyè dwòg la, l ap gen dè moun ki pou al fè dwòg la antre, ki pou omwen al separe dwòg la e ki pou fè rès dwòg la rive vin jwenn li lakay li. Jodia fòk lapolis kapab kontinye avèk seri fouy sa yo nan Jakmèl pou wè nan ki mezi yo kapab fini pa arete tout moun ki enplike de lwè, de lwen ou de prè nan kesyon dwòg sa k tonbe nan depatman Sidès peyi a. E m pral di tou avèk enspeksyon jeneral polis. pou wè nan ki mezi li kapab odisyone ansanm de polisye ki fè pati komisarya Jakmèl la paske premye enfòmasyon m genyen lè dwòg la tonbe a yo voye yon bon valè pou polisye ki nan komisarya Jakmèl la ebyen dwòg la te pral mal separe lajan an te pral mal separe nan komisarya Jakmèl la gen polisye ki menm menase lòt polisye parèy yo kòmkwa pou yo ta fizye l paske lajan li mal separe nan komisarya. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, Lapolis Nasyonal Dayiti nan kad operasyon yo mennen nan zòn Mirbalè rive nan zòn Li Lavwa rive arete 2 prezime endividi ki se Rezilma Resny ak Merilan Pyè Sonèl. Tou lè 2 endividi sa yo fè pati yon gwoup gang k ap opere nan Bonrepo ke Lapolis anonse yo t ap chache. 12. Nan sans sa a, otorite polisyè yo fè konnen y ap kontinye ak seri operasyon yo yon mannyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive apreyande tout bandi k ap bay pwoblèm nan zòn Bon Repo, Kanaran. Plizyè òganizasyon nan sosyete sivil la, pami yo GARR ki se Gwoup Dapui Refijye ak Rapatriye, genyen ALBA, genyen Konbit, genyen PAPDA, genyen POHDH, ki anonse yon mach pasifik atravè rejyon metwopolitèn nan pou madi 29 novanm k ap vini la a. Mach sa a l ap fèt nan lide pou kapab denonse otorite konsène yo ki pa janm di yon mo nan aksyon malonèt Ayisyen yo ap sibi nan peyi Sendomeng. Nan sans sa a, ansanm otorite ki anonse mach sa a fè konnen yap sòti nan lakou Chanmas pou al bout devan BINUH yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab rive a rive frennen ansanm deriv ke otorite dominikèn yo ap komèt sou ayisyen nan vil Santo Domingo apre ke Martine Noël ki se sitwayen sa a ki te al soude fwontyè la, misye pèdi lavi l yè nan Wanament. Ebyen finalman jodi samdi 26 novanm nan, fwontyè Wanament avèk Sendomeng nan li ouvrè, li ouvri. Sa vle di klèman ke baryè yo te soude a, baryè a yo retire mak soudi yo, baryè a li ouvri apre ke Sitwayen an fin pèdi lavi l, la gen pou konprann a pa konprann. Madam Sara, m panse n ap tou antre nan kòmantè yo. Ariel Henry voye yal touye nèg lan eske nou konprann nou poko nan konba eske nou konprann nou poko nan konba repiblik dominikèn ap voye ayisyen tounen kankou chen yo antre lakay ou kòm se nan savann yap antre e nou menm pèp ayisyen nou kwaze bra nou nap gade. Mwen menm, nou pap dekouraje m non. Nou pap dekouraje m. Kòman w wè sa Iv? Èske w pa santi w fristre? Jodi a fòk nou di Madanm Sara, bagay la fèt twò kri. Mezanmi, li twò klè. Menm, menm le mal, ils le font dans le mal. Sa vle di kòman w konprann yon sitwayen ki santi l revòlte. ki pran yon dizèn de jèn gason avè l, li met dèyè do l, li di fas avèk jan otorite dominikèn yo ap maltrete ayisyen nan peyi Sendomeng, malgre ke ou legal, ou gen tout dokiman w nan men w, yo pa respekte sa, yo bat ou, yo imilye w, yo depòte w vin ann Ayiti, ebyen nou menm kòm sitwayen, nou dwe pran responsabilite nou pou n ba Leta dominiken yon repons, pandan ke Leta ayisyen pa t bay okenn repons. Ebyen ou wè ke hier yo di'w ke sitwayen sa li mouri avèk yon opresyon nan lopital Wanament. Misye poko menm gen 24 heures de tan depi'l mouri e de granm maten jodi samdi 26 novanm nan yo ouvri baryè fwontyè la. Yo desoude baryè la, yo ouvri baryè fwontyè la. Sa moutre nou aklè otorite nan leta yo Pa gen okenn redevans anvè Ayisyen k ap viv nan peyi Sendomeng. Ou pa wè gouvènman an pa janm di anyen nan sa k ap pase Ayisyen nan Sendomeng, Ayisyen mouri nan raje, Ayisyen kay yo kraze, Ayisyen ki pèdi tout byen yo te genyen, Ayisyen ke Dominiken pwanyade a kout kouto. Ebyen jodi an, ebyen jodi an, ou wè ke otorite Ayisyèn yo, yo gen plis volonte pou ouvri baryè fwontyè Wanament avèk Sendomeng nan olye ke yo pran responsabilite yo pou yo pale avèk otorite dominikèn yo sou fason y ap jere Ayisyen yo. Jodi a, lekòl pa janm ka ouvri nan peyi a, ou wè gouvènman an di yon mo? Jodi a, ensekirite a, ensekirite a fonksyone nan. Ensekirite ap vale teren nan peyi a ou janm wè leta ayisyen di yon mo jodia kidnapin nan ap fè raj sou bout tè papa Desalin nan eske ou wè leta ayisyen di yon mo nan sa kap pase la ebyen jodia yo pi pito al ouvri fwontyè wanament avèk sendomeng pou wè nan ki mezi yo kapab yo kapab omwen pote solidarite yo ba Abinader olye ke yo pote solidarite yo bay pèp ayisyen an. Mwen menm depi nan konsèy sekirite nasyon zini Ariel Henry t al patisipe lè m gade m wè jan Abinader depi lè l vini l ap maltrete ayisyen ou te wè Ariel Henry te sòti depi pòtoprens avèk yon plak pou l al bay Abinader kòm rekonpans, m te deja wè gouvènman ayisyen an p ap gen okenn redevans anvè ayisyen k ap pase mizè nan peyi Sendomeng, men okontrè se fasilite yo pral fasilite gouvènman Abinader la fè ayisyen ansanm de mal ke y ap fè yo nan peyi Sendomeng. Jojo w pa wè sosyete sivil dominikèn nan gentan pran medya pou l ap di klèman ke pandan. Semèn sa a ke yo fèmen fwontyè la, gen 292 milyon dola ke yo pèdi. Ou pa wè jan y ap jete chou, jan y ap jete tomat, jan y ap jete kawòt nan peyi Sendomeng. Se paske jodi an, yo santi ke frap sa a ke Ayisyen ba yo nan fwontyè la, li vrèman frape yo fò. Ebyen jodi an, yo oblije fè apèl avèk Leta restavèk la, ki se Leta Ariel Henry an, pou wè nan ki mezi yo kapab alouvè fwontyè la. Ebyen kòm sè di, ou wè jodi an, yo ouvri fwontyè la. Kote ke tout bagay ap fonksyone sou fwontyè Wanament, Sendomeng nan. Bon, malerezman se sa n ap konstate k ap pase sou fwontyè a. Nou menm nan sosyete sivil la, nou menm nan sosyete sivil la, nou pa gen pretansyon pou nou ranplase Leta. Etan done ke nou konstate menm jan ak tout moun feblès otorite nou yo, nou te vin sou fwontyè a pou nou te fè yon sitting lendi a pou n te voye solidarite nou, pou n te voye senpati nou bay konpatriyòt nou yo ke y ap vyole dwa yo an Repiblik Dominikèn paske nou estime dwa yo vyole, yo pa respekte dwa yo. Se nan sans sa a ki fè nou menm nou te vin fè sitting nan. Apre sitting nan. Majistra ki genyen Dahbonne nan, Santiago Livelon, li te estime ke nou pa gen dwa vin fè sitting pou n voye senpati nou bay konpatriyòt nou yo. Se nan sans sa a, li mache nan tout medya ki genyen an Repiblik Dominikèn pou l di nou pa yon pèp, nou pa gen peyi, se chantaj n ap fè, nou pa moun. Nan sans sa a, yo te ekri nou. nan yon koulwa nòmal, nan yon koulwa diplomatik atravè konsila a ki an Repiblik Dominikèn nan pou yo te mande n yon chita e menm an tan de gè dwe gen rankont, dwe gen diskou, dwe gen dyalòg e nan sans sa a nou menm nou te vin sou fwontyè a pou nou te vin rankontre yo, nou te di nou pa ta pral Sendomeng, nou pa ta pral Kodevi, nou te vini nou te di n ap rankontre yo nan yon espas net, nan espas net kote nou te ye a.